Van vire nèt medam mesye nan moman nap pale la nou aprann anpil jèn gason tonbe anpil bandi tonbe medam mesye daprè sa ke nou aprann bò kote lame dayiti bò kote lapolis mesye dam ebyen bandi tonbe kankou grenn lapli evidaman nou pral baw plis detay epi non sèlman bandi kap tonbe Son bagay ke mwen menm m poko jann wè non sèlman mesye ap atake vilaj de Dye ebyen lè nou di operasyon bwa kale de fason ofisyèl nou retire chapo nou devan pèp ayisyen non sèlman wi nou atake vilaj ebyen wi kounya la popilasyon an atake baz 400 mawozo an bwa kale mesye yo debake kote ke yap chèche bandi yap chèche e e e mesye 400 mawozo yo yo mete dife Nou pral ba w detay medam mesye e nou gen kèk video pou ou, ou pral gade ou pral tande, pa gen jwèt, kounya la se bandi kap kouri la, operasyon koukouwouj, operasyon chèche bandi, van vire nèt nèt nèt nèt, epi pandan nap pale de van k vire, komisè Miskaden ap kontinye ap vide bandi atè, banm salye Laynol epi l posib ke nou pale ak Pradel egalman pi lòt mesye yo, Laynol nap salye w. Bonjou Dimy, bonjou tout oditè oditris chanèl Moun Afè Bon TV, bonjou, bonswa an menm tan, sa depan de lè ki kote wap gade nou, wap e swiv bilten de enfòmasyon sila. La repiblik medam mesye chofe, la repiblik an ebilisyon, bandi kap tonbe nan peyi dayiti, La polis ankò yn fwa frape, se pa sèlman vilaj, se pa sèlman gran ravin, se pa sèlman matisan, ebyen la polis egalman debake jisteman nan komin tonmazo, ebyen kote ke lanmò sanjou li menm li tap dirije yon pati nan komin kwadèboukè Popilasyon an bon mouvan bwa kale akonpanye lapolis ebyen operasyon kap mennen ebyen yo boule kay bandi yo atake bandi ebyen video vrèman vrèman vrèman chokan foto yo pa rapò avèk fason ke popilasyon yap mache pran zòn bandi yo menm yo te asyeje bagay la vrèman konplike mouvman bwa kale a ke anpil moun te konnen kòmè ki te refwadi ebyen se pa sa ki fèt Mouvman Bwa Kale nan moman n ap pale la, mouvman Bwa Kale la ap entansifye nan plizyè lòt direksyon. Kote k potko gen mouvman Bwa Kale, y ap reprann. Si nou pran le ka de la komin de Tomazo, nan moman n ap pale la, lapolis a pye dèv, popilasyon an, bout baton nan men, wòch nan men, manchèt nan men, y ap mache pran bandi. N ap envite w gade ekstrè videyo sa a, Bèl Debi, kòman sa ye nan moman n ap pale la onivo komin Tomazo. Ebyen kote gen popilasyon menm yo ap ede avèk yo akonpanye lapolis. Epi anmèdman de peyaj yo mesye tron ap touche nan men bis yo ebyen majorite mesye sa yo menm yo tonbe ebyen pat menm gentan fè eyap lapolis vide bal sou yo ebyen pifò nan mesye sa yo menm yo mouri nap pale mesye ki te anfas matisan 5 yo ki tron ap touche ki te chita sou ti chèz bò lari a ebyen mesye sa yo se chak jou gon gwoup ki te konn vin touche ebyen mesye sa yo la anpil ladan yo la Ale nan peyi san chapo lapolis blese yo mòtèlman donk vwala la sitiyasyon An nou antre an nou antre Tomaso an nou antre Tomaso tou swit medam mesye popilasyon an wòch nan men bwa nan men ebyen kap chèche bandi nan baz 400 mawozo e sa enpòtan la poun pran. Wi nan pral moutre w kòman popilasyon menm yo vrèman chalerez an kolè men yo di yap fini avèk zafè bandi nan peyi dayiti e notamman Baz gang 400 mawozo a nou konnen kisa mesye sa yo fè nan la repiblik ebyen aktyèman la la polis la popilasyon ap mache sou rès anbriyon gang nan mòso jwa o nivo de jisteman komin ton mazo ki se yon komin awondisman kwadèboukè. Vwala medam mesye san pli tade ban nou envite yo gade ekstrè sa sa pase apeprè an di yon de twa zèd tan de sa apeprè E medan mesye donk nou pati pou ou menm ki ap swiv emisyon an epi pafwa la epi fò nou di lè se yon maryaj la se yon bon maryaj lapolis pi popilasyon an medan mesye san pli tade nou pati pou ou avèk ekstrè sa. E bon ki mesye sa yo, ki ti mesye sa yo nou wè ki osi motive la frè pam, wòch nan men yo, baton nan men yo, yap chèche bandi, men sèl bagay e m wè nou pa wè bandi non la, nou pa wè twòp two kòmsi gwo bandi yo m pa wè yo non la, nou pa, eske se pyès teyat kap fèt la ou kwa? Bon Dimy alò nou gen Salomon ki rejwenn nou la nou pral salyel men Dimy nou kapab di jan ke nou wè bagay la li menm li ap pase la o nivo komin Tomazo popilasyon an bagay la dejenere popilasyon an enève popilasyon an an kolè yap chache bandi donk sa son pati nan videyo kote ke popilasyon moun yo a pye dèv eben jan ke w sot di la se prèske popilasyon an ki pran devan pou l ap voye sa nan mitan Lapli sa deyen ebyen yap chache bandi wap tande koman moun yo ap yo ap ensilte koman gen ap joure bandi yo ebyen yap chache leve tout ti pay e nan yon kachèt kote kote gen te konn gen bandi mesye yo antre la ebyen son kote tou mesye yo konn òganize bandi yo konn òganize bay seremoni mistik yo tou popilasyon mete dife e yo vrèman enève Ebyen se yon operasyon kap pousuiv, yon operasyon non stop, men mouvman bwa kale a nou wè pandan kelke zè la te gon ti rafredisman, men se pa sa moun kwadèboukè, moun komin tomazo, ebyen yo menm la yo lanse pou de bon, yo relanse pou de bon mouvman bwa kale a, ke moun komin tomazo yo menm la, ebyen yo lanse pou de bon, kote ke bagay la li vreman dejenere, ebyen menm politik. Polisye yo menm menm menm se kanpe gade kòman gen popilasyon menm yo an kolè yap mache anvayi tout zòn ki gen bandi yo e lanmò san jou e gen menm pawòl kap pale ki ta fè konnen kòmkwa lanmò san jou lage pye l li nan mawon nou te wè lanmò san jou te fon parèt dènyèman yo sòti krab kote ke misye te abiye fre tankou kola 15 e menm nan moman nap pale la lanmò san jou li panike popilasyon an lapolis pote boure nan majorite zòn misye li menm li teke tabli baz li e menm. Nou kapab di gen anpil espwa nan mond anpay la, donk se pa sèlman vilaj, se pa sèlman gran ravin, bagay la vrèman konplike m kapab di nan pati nò, nan pati ès peyi a parapò avèk entèvansyon lapolis ak popilasyon an. Nou gen Salomon et Pradel ki apèn rejwenn nou la a, donk n ap salye mesye yo. M salye Pradel, mwen salye Leonel, m salye Djimy, m salye tout entènot moun afè bon sivil, nou kapab di popilasyon an ankò yon fwa yo kontinye ap bay demonstrasyon pa rapò avèk e nou kapab di kesyon bwa kale a. E nou wè se tou pa moun Tomazo, moun Tomazo yo. Yo leve kanpe pa rapò avèk bandi 400 mawozo ki te fin pran teritwa a nan men yo, enben popilasyon an, nou wè pèp tomazo a yo menm, yo pase, yo brile, e nou wè kòman yo dechouke bandi 400 mawozo a, sa vle di nou wè kesyon bwa kale a l kontinye ap fè chemen l nan nivo, nou kapab pale nan depatman lwès la. Men lè nou wè anpil lòt pwovens, yo menm bò kote pa yo, yo file manchèt deja, y ap tann ki lè men bandi yo ta gen lè depase limit yo, ta desann rive jwenn yo la. E nou kapab di Leonel o nivo de gran e Matisan e pou pa e Granvil, operasyon lapolis t ap mennen yo ebyen te kontinye ap dewoule, nou kapab di ebyen selon enfòmasyon ke n genyen plizyè bandi ta tonbe nan kad operasyon ki t ap mennen o nivo. Nou kapab di, wi la de Dye, nou wè, se tou pa moun Tomazo, e bò kote pa yo, yo menm, yo leve kanpe Pradèl. E pandan nap sa, Pradèl, Pradèl nap salye w Pradèl, e Izo an mòd panik la, li an mòd ap entimide moun yo la, gon gwo deklarasyon misye fè kanmenm la. Wi jan ke nou konnen li ebyen ebyen bandi yo rele Izwa daprè enfòmasyon yo ta fè konprann ke gang yo e yo sot frape nan zòn Dèlma ebyen Izo fè konnen ke lap touye anpil moun e Dèlma, Petyonvil si operasyon yo pa kanpe nan vilaj ansanm avèk e gravin ebyen piske yo fèk sot fè dega la kote ke e gen moun ki arive mouri bon m panse ke gen moun ki di ke se izo se ekip izo a li menm ki sot fèl men ann tande e yon e sitwayen e ki li menm ki tap viv ebyen evènman yo la kote ke genyen e moun ki arive mouri ann swiv e deklarasyon lap fè e nan e mikwo e e e sou rezo sosyal kote ke li menm li tap bay eksplikasyon ebyen sou aksidan ensidan ki fèk sot rive kounya la. Vwala e ann eseye tande, pa bliye ke mesye yo ap eseye kase mouvman tou. Donk, si w tande Izo ap voye mesaj konsa, se paske lè nou di w ke mesye sa yo an mòd panik la, ebyen se ke yo an mòd panik. Vwala, medam mesye, ban nou yon segonn, nou pral fè w tande son an, se ki trè enpòtan. Vwala, vwala. Vwala. Pou bon teyòs ki pase la e simen bal sou moun, plizyè moun pran bal, moun mouri nan yon kamyonèt fè aksidan bò devan Sonje Bank Dèlma 30 lan la. Moun kouche atè ap mouri pran bal nan tèt. Bagay Dèlma cho la nèt, Dèlma, Dèlma limen la. Yon moun, yon machin ki pase, yon teyòs blan ki pase fann moun a bal. Tiris tout moun nèt atè a la. Moun pran bal. Oh bon. La kita sou gwoup la. Nou menm ki gen moun nan lari, kontakte yo pou nou wè. Ok. Vwala. N ap repase l pou ou medam mesye. Mezanmi mezanmi Dèlma cho la. Dèlma cho. Bon Tiris ki pase la. E simen bal sou moun. Plizyè moun pran bal. Moun mouri. Nan yon kamyonèt fè aksidan. Bon devan sonje bank Dèlma 30 lan la. Moun kouche ate ap mouri pran bal nan tèt Payi dèlma cho la nèt dèlma limen la Yon machin ki pase monteryòs blan ki pase fann moun a bal Tire sou tout moun nèt atè a la Moun pran bal Lakita sou gwoup la Nou menm ki gen moun nan lari kontakte yo pou nou wè ok. Vwala evidaman mesye verifye pou wè si se vre Si se pa yon moun ki voye yon mesaj konsa konsa pou kase mouvman bwa kale a, verifye pou nou pou nou wè. Djimi avan ke na jwenn Pradel, avan ke na jwenn Pradel, efektivman te gen yon panik zòn Dèlma 30, a pwoksimite de santral Sogebank lan kote gen yon kamyonèt, chofè kamyonèt la resevwa bal e kamyonèt la li pèdi direksyon, li pèdi kontwòl paske li te resevwa bal, epi kamyonèt la al frape nan jisteman paraj Sogebank lan. Men, Fòk nou di, Izo nou wè n ap pale la a, pa gen kapasite pou l al atake Dèlma. Donk, efektivman, se yon moun ki voye vòys la. Men pa bliye, Izo gen alye anlè a, li gen alye l, ti mesye Nenel Cassy onivo Dèlma 42, e li genyen mesye Kempè Sotou sou Bèlè a. Donk mesye sa yo menm yo kapab kapab rive nan zòn sa yo. Paske lapolis nan moman pay la poko fè penetrasyon nan Bèlè. Men sepandan pou mesye Izo anba kote yo anba a, yo pa gen okenn esans pou yo deplase moute al Dèlma. Sa a se si, sa se si. Donk m panse se sa lareyalite men kanmenm Jan Ganton di w la, mesye yo gen alye an lè, yo gen lòt alye an lè a ki kapab atake, ki kapab pou eseye kreye panik, men ke Izo li menm, se paske yon koulèv tèt li fin kraze, kè a bat, si tout fwa ke l ta pèse pa li konsa, men nou kapab di, pou moman n ap pale la, mesye vilaj yo, kèk ti grenn ki rete a, yo pa vrèman alèz, Yo pa vrèman ka soti. Yo kòmsi yo ta soti moute jis dèyèm apresa pou yo tounen. Non. Yo gen alye yo. Donk se sa, se petèt sa la reyalite Pradèn. Men, ou kontinye. Wi, n ap kontinye nan kad enfòmasyon yo. Ebyen, nou konnen se, n ap fè yon rapido presto pou n al fè yon ti pale. men o nivo de relasyon piblik, o nivo de kowòdinasyon près ebyen polis nasyonal dayiti a ebyen yo pale de operasyon polisyè entansifikasyon anben pnh la li nan perimèt vilaj de dye nan kad operasyon polisyè ki anklennche atravè tou le teritwa nasyonal ebyen pou yo kapab demantle tout fwaye gang yo ebyen lapolis nasyonal dayiti. e fòs de lòd yo ke yo menm yo te fè pandan plen operasyon sa a kote ke lapolis li menm ki di li detèmine ebyen pou li menm li kwape gang yo ebyen atravè peyi a jan ke n ap eseye e vizyone n ap eseye gade pou nou wè e travay sa ke lapolis li menm li fè o nivo de vilaj de Dye.